Mèsi paske nou fè deplasman sa a. N ap konprann pèmanans sa a ki kreye a li ekstrèmman enpòtan. Aprè lanmò trajik Prezidan Repiblik la, nou menm nan nivo Konsèy Minis yo e avèk CSPN nan, nou deside etabli yon pèmanans pou n pale avèk popilasyon an tanzantan. Pale ak popilasyon an tanzantan ki sa l pèmèt? Li pèmèt ke bòn enfòmasyon yo, yo ranplase rimè. Li pèmèt ke popilasyon an li konprann sa k ap pase a. lè enfòmasyon yo yo soti nan sous ofisyèl. Nan sousi pou nou pèmèt ke Prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis, ke fanmiy li jwenn jistis, Gouvènman an ak tout lapolis la nou mobilize. Se sa k fè nou kapab konstate ke asayan yo nou kòmanse pran yo youn apre lòt. Gen sa ladan yo ki tonbe nan echanj avèk lapolis. Nou wè kouman popilasyon an li menm li mobilize pou l pèmèt ke nou jwenn asayan sa yo pou yo ka reponn zak yo fè yo devan lajistis. Popilasyon ayisyèn, frè m ak sè m yo, Map mande nou pou nou entèlijan lè nou pran yo remèt la polis yo paske si gen yon bagay ki pase nou pap konnen si yo mouri nan men nou pa egzanp nou pap konnen ki sak pase a fò nou konnen ki motivasyon ki dèyè moun sa yo. ki soti kote yo soti a. Yo antre ka prezidan an, yo asasine l lachman, yo blese madanm li ki fè ke jodi a erezman kondisyon sante l stab, l ap pran swen nan yon lopital Etazini. Nou paka kite zak sa pase konsa e nou wè kouman popilasyon an yo mobilize. Sèl sa nap di tout moun rantre lakay nou. Lapolis la li genyen sitiyasyon an sou kontwòl. Pa kite des frotteurs en eau trouble. ou di mwens 2 moun k ap pwofite de sitiyasyon sa a pou yo fè dezòd, alimante nou pou yo fè nou fè sa nou pa dwe fè. Nou konnen ke popilasyon ayisyèn nan li entelijant. Kèlkeswa diferans ke yon moun te genyen ak Prezidan Jovenel Moïse, Tout moun dakò anndan popilasyon an ke nou pa ka asasine yon prezidan an fonksyon nan kondisyon sa a. Se poutèt sa n ap mande popilasyon an idantifye yo, nou dakò. Mennen yo bay lapolis, nou dakò. Akonpanye lapolis la, nou dakò, jan n kòmanse fè l la, paske se lapolis la. ki ap arete moun yo, ki ap pran yo e sa k tonbe yo. Men dezòd la, li pa ladan l. Pa kite okenn moun fè nou genyen yon sitiyasyon ki konfiz. Depi yè, Konsèy Minis lan, CSPN nan sou de pye l, nou gen sitiyasyon an sou kontwòl. Ann kontinye konsa. Pa kite moun fè nou fè dezòd. Pa atake biznis moun. Prezidan Jovenel Moïse ap jwenn jistis. Se sa k fè m la. Prezidan Jovenel Moïse ap jwenn jistis. Madanm, pitit Prezidan Jovenel Moïse ap jwenn jistis. Se sèl garanti ke m ka bay popilasyon an. E lòt garanti ke m ka ban nou, se ke CSPN nan l ap travay pou l bay sekirite ak peyi a. Men nou bezwen kolaborasyon tout manb nan popilasyon an, tout grenn sitwayen ak sitwayèn. Nou bezwen kolaborasyon tout zanmi. frè ak sè ki nan opozisyon politik la. Mwen kòmanse pale avèk kèk nan nou. Mwen panse ke se yon bon debi ke m ap pale avèk kèk zanmi, kèk frè ak sè nan opozisyon an. M ap kontinye fè apèl yo e m ap kontinye rankontre ak anpil nan nou fizikman paske m panse moman sa a, Se on moman de fwatènite pou l ye. Se on moman ki desizif nan istwa pèp ayisyen an. Sa nou viv la a, asasina on prezidan repiblik, jenerasyon ki devan m nan la a, bann jounalis sa yo, moun ki dèyè m yo la a, yo poko janm viv li. On prezidan repiblik an fonksyon. anndan lakay li on gwoup moun vini yo asasine l map mande nou on apèl o kalm m pa ka di sa plis ankò ke polis nasyonal la ke lame peyi a genyen sitiyasyon an sou kontwòl e nap travay pou nou kontinye avèk popilasyon an. kenbe sitiyasyon sa a konsa paske objektif la se bay peyi a sekirite, objektif la se pèmèt fanmi, zanmi, alye Prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis. M ap pase direktè polis la ki pral ban nou plis detay sou operasyon k ap fèt yo jodi a, depi yè dayè, pou nou kapab kenbe. asayan ki komèt krim nou konnen yo komèt la. Mèsi anpil. Merci beaucoup PM. Map salye tout jounalis yo ki la avèk nou. Nou te rankontre nou talè a nan komisarya Petyonvil. Swit a konferans, pwen de près ki te fèt yè swa la. Mwen te bay yon bilan operasyon ke lapolis lan ap mennen depi asasinan asasina prezidan nou an. Objektif operasyon an se konnen finalman kiyès ki tiye prezidan an. Nan sitiyasyon sa a, lapolis la gen 3 nivo dentèvans entèvansyon ke li fè. Premye a se ankèt administrativ la, kote enspeksyon jeneral. pral fè entèvansyon pou l kapab rele 2 moun ki te la andan lapolis la. Dezyèm nan se ankèt jidisyè dcpj. Moun nou arete yo gen 6 asayan ki nan men lapolis. Gen 5 machin ke n rekipere. Malerezman popilasyon boule 3 ladan yo maten an. M ap pwofite de apèl PM nan fè an pou n kalme nou. Gon prezidan yo asasine nan sitiyasyon, nan kondisyon ke yo asasine l lan. Nou bezwen kò di de li. Nou bezwen tout materyèl ke n sezi, zam, ekipman pèsonèl. asayan sa yo pou n mennen ankèt la pou n kapab nou deja gen nan men nou otè yo fizik yo e nou sòm a la rechèch dè otè entèlektyèl se djòb lapolis lan pou l pran moun sa yo remèt yo a la jistis pou ke famiy prezidansyèl la peyi a jwenn jistis donk depi yèswa sa nou fè nou kontinye operasyon an mesye yo te kache nan yon kay. Nou deloje yo, gen ladan yo ki deplase. Donk yè nou te gen 4 ladan yo ki tonbe. Yè te gen blese, gen 3 lòt ladan yo ke n, 3 kadav ke n rekipere. Vizibleman dè etranje. Popilasyon an te kontinye akonpanye lapolis la pou di men kote al kache, nan ki kay yo ye. Lapolis la fè entèvansyon li rekipere zam, li rekipere lòt kadav. Men, moun nou rekipere yo, nou gen pou obligasyon pou n pwoteje yo. Nou pa ka bay tèt nou jistis. Fò n poze, kite lapolis la fè travay li, ede lapolis la idantifye kote y al kache, men kite lapolis la pran yo. fè jij de pè fè konsta, polis jidisyè rekipere yo pou al fè ankèt apwofondi pou n kapab remonte a otè entelektyèl yo. Popilasyon kounye a reyini an mas devan komisarya Petyonvil. Yo boule 3 machin. Nou di fon ti kanpe. Pa antrave travay lapolis la. Nap travay pou nou. M konnen nou frape, nou bezwen jistis, ann fè l kòm sa dwa. Men, gen yon tandans pou al atake byen prive moun. Ankò, mwen renouvle apèl o kalm PM nan fè a. Ann rete tèt frèt, ann pa al atake biznis moun. Peyi a bezwen lòd ak sekirite. Pou l ka mache byen. Nou bezwen jistis. Se pa nou, se pa dezòd pou n al fè ki pral ban n jistis la. Lapolis ap deplwaye tout kote ke moun ap atake biznis moun. Nou te deja genyen nan Kòlèt kote gen de bandi, lapolis ap fè yon entèvansyon, frape yo, y ap reyaji. Nou te deja gen anba lavil la, nou gen Matisan, nou gen Kanaan. La police la gen anpil nan men l. Se nou menm ki pou ede la police la redwi chaj sa pou ke la pè ak sekirite ka tabli nan vil la. Mèsi. N ap resalye tout zanmi laprès yo. Nou konnen peyi a ap viv yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. Gouvènman an dekrete yon etadsyèj ki enplike anpil bagay, Minis Henriquez te raple yè. Premye Minis lan prale pote kèk presizyon pou nou sou repriz aktivite ekonomik yo. Men pèmèt mwen ekskize tout konfrè ak konsè laprès ki rele m prèske tout nwit lan, tout maten an, ki t ap mande m enfòmasyon sou sa k ap fèt yo. Mwen te di nou ke m konprann angouman nou pou nou konnen sa k ap pase, men mwen menm kòm Sekretè Deta Alakominikasyon, tan ke m pa genyen enfòmasyon ofisyèl de ekip gouvènmantal la, Mwen poko ka pale donk se sak fè depi hier soir jiska maten an m pat reponn tout apèl e konfrè e konsè de la près ayisyèn, de la près entènasyonal ki tap rele m mande m sa kap fèt. Donk osito ke done yo yo disponib yo ofisyèl map kominike nou jan ke mwen toujou fè sa. Mesye le Premye Minis. Mèsi Sekretè Deta. Alò se vrè genyen yon etadsèj. Men mwen vle di tout moun ke aktivite ekonomik yo, yo reprann. Biznis yo ka louvri e paske polis nasyonal la ap travay avèk byen sur, m vle di CSPN nan byen sur pou sekirize biznis yo. E nou deja fè apèl a entèlijans popilasyon an pou yo pa pran nan kou yo pa konprann, kou ki deja moute. Paske se ekstrèmman enpòtan nan peryòd de kriz sa yo, yo jwe sou emosyon moun yo pou yo fè yo fè de bagay yo pa t dwe fè. E se nan sans sa a, nou fè ankò yon apèl o kalm. Biznis yo, yo reprann aktivite ekonomik yo, nou di la jodi a ke yo reprann. Tout moun k ap travay nan fonksyon piblik la dwe retounen travay, paske biwo Leta dwe louvri pou bay tout moun sèvis, men n ap rete vijilan. Aryopò entènasyonal la, nou pase deja dè enstriksyon pou l louvri, men n ap rete vijilan. Nou deja kòmanse genyen asayan yo nan men nou, e sa li te ekstrèmman enpòtan paske jan m di nou talè a Jovenel Moise fanmiy li, alye l, zanmi l ap jwenn jistis. Mèsi n ap kontinye kenbe w pou nou toujou enfòme w pou se pa rumeur ki ranplase. nouvèl oubyen enfòmasyon de sous ofisyèl yo. Mèsi anpil paske nou fè deplasman an, n ape rete an kontak.